Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre la ka ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nou kontan avèk ou sou chanèl la. E nap pwofite jisteman poun kapab voye bigòp bay tout moun kap tande RL prod'z nan zòn Bèlè, nan zòn ba Dèlma, tout kote site solèy, vilaj, gran ravin, ti bwa, bigòp pou nou tout, bokou de kouraj paske m konnen ke nou ap soufri. Alò, jist avan m kòmanse. Dènyèman mwen bay yon enfo konsènan Bèlè a kòmkwa Ti Yvon pran bal. Nan enfòmasyon sa m t ap bay la gen yon sèten de Jude Fernand mwen site. Alò, je kwa ke ben sa fè mal paske y a bokou de jan ki rele m o nivo de Belè pou di m ke ekoute RL Prod alò Jude Fernand pa bandi. Men tande byen! Mwen swete ke nou al tande emisyon an ankò yon fwa. Tande byen sa m te di a. Mwen di ke Jude Fernand li menm li achte zam ni pou kapab pwoteje tèt li. Ti Yvon te mande l zam nan pou kapab al nan batay. Se sa k te fè diskisyon an. E pi, tout bagay rete la. Brèf. Donk se pa Ti Yvon ki te al nan batay avèk Jude Fernand. Nou te ka pa t konprann. O pwen ke nan emisyon sila a, mwen fè konnen ke Ti Yvon li pran bal la se nan. pandan l al sou barikad ou byen nan var ki nan zòn Rue des Fonfort e kote ke tip ki tap tire sou li an li wè misye pa pran epi l tire atè epi bal la frape atè l al pran l nan pye li blese l nan pye brèf donk si ou mete nan tèt ou ke Bon écoutez map vini Jude Fernand, pa ditou vre paske si ou tande byen wap wè ke m pa gen ankenn bagay de negatif mwen di sou Jude Fernand. Alors comprenez la famille, je vous aime beaucoup et je sais que vous m'aimez. M ta kapab di mwen fè anpil jimnastik chak jou, se sak fè w wè lè yon enfòmasyon tonbe moun Bèlè m yo, ebyen mwen toujou pran tan m mwen analize l avan pou m bay li paske mwen konnen ke ebyen gen anpil moun ki fè m kredi. E lè anpil moun fè w kredi, lè gen yon grenn moun, m ta kapab di, ki desi, ebyen sa ap parèt vrèman difisil pou w ta kapab genyen moun sa a ankò yon fwa. Donk, se, m pa konnen ki sa m di nou, men de tout manyè, si nou al tande emisyon an, aparaman, n ap wè ke. Ebyen, sa nou panse a, se pa t sa vrèman vre, men ekoute, lè w ap tande enfòmasyon, fòk ou pa twò afole tou. Bon, brèf, alò, nan moman n ap pale la a, piske m ta kapab di, dan la matine di 8 novanbre 2021, anpil bal kòmanse chante nan zòn blòk aviyasyon, stasyon Gonayiv, kote mesye G9 an fanmi e alye yo ye. Men ekoute, lapolis li menm. Li sanse vle kadriye zòn sila a. Men sa pral parèt anpe difisil paske lè jan ki kontwòl la zòn, ki yo menm fè pati de G9 an fanmi e alye, yo eparpiye. Li ta pral parèt vrèman fasil pou lapolis jisteman pou ta kapab gen kontwòl sitiyasyon an oka ou lapolis ta kapab repouse yo, fè yo al fè yon ti koloni yon kote epi e pou kapab pèmèt aktivite reprann paske lobjektif se pèmèt ke gen machin ki antre nan vare an pou kapab al pran gaz donk nèg yo menm yo tande nouvèl la ebyen eh sa w tande a la nèg yo gaye epi se bal k ap pete pasi pala paske je nèf li genyen sa n ta kapab rele yon revandikasyon eh grenn revandikasyon je nèf an fanmi e alye genyen pou lenstan se depa aryèl anri Men, rande mwa fou ou saj. Kèlkeswa moun ki nan sosyete a la, menm madanm Ariel Henry ap mande l pou l retire kò l. Paske kant on è premye minis epi tout bagay sa yo ap pase anba je w la, lè w gade w wè sa k pase nan Martissant. Kèlkeswa nan peyi Ariel Henry te premye minis, ebyen li pa t ap ka la ankò. Paske kant on è le premye minis, ekoute byen, vou zèt le prezidan di CSPN. Sètadi. le Conseil supérieur de la police nationale. Si ça passe mal au niveau de la police, si pays a insécurité, a, alors sécurité ali échappé sous contrôle force de l'audio, nous sommes capables de dire, ou même avec chef police là, non, c'est première bio. Comprenez bien. Donc ça veut dire, On moun kap fè zòn anba lavil patikilyèman aviyasyon, stasyon Gonayiv, un maksimòm de prekosyon paske gen anpil bal kap tire. Nap vini anpe pli ta jisteman pou n kapab pote detay pou ou pa rapò ak sitiyasyon ki gen anba a. Men ekoute, nou pral anchene la tout swit avèk yon yon voice, kelke voice de Jimmy Cherizier alyas Barbecue. M ta kapab di gen yon jounalis ki rele tèt li jounalis anti kòripsyon son non se Giovanni Michel ebyen fò n di ke jounalis sa l ap pase move moman anba men Babekyou le pwoblèm se ke dè le kòmansman Giovanni te genyen de bòn relasyon avèk Jimmy Cherizier alyas Babekyou se sa k fè dan lavi gen Seri de moun ou zanmi avèk yo, ou deal avèk yo, men fòk ou kenbe kiyè w kout paske sa kapab rive demen ou anfas moun sa a epi moun sa a li menm li deside mete tout sekrè deyò. Ben se sa ki rive a Giovanni, Giovanni Michel ki Dan le tan te zanmi Jimmy Cherizier alyas Barbecue e ke jounen jodi a la m ta kapab di gen yon animozite ki eklate nan mitan 2 mesye sa yo epi sa w tande a la a ebyen youn ap tire boulèt sou lòt men Barbecue a di bokou de choz mwen je kwa ke se anpe two trivyal de sa pa men de tout manyè se son sèl rekou fas ak sa n ta kapab rele denonsyasyon. Arison te ti moun delma 6. Arison te lekol college bud lè sa m te lise petion ok lè arison nan dezyèm ou twazyèm ane medsin m tap fè segond ok kokorat. Ou san kolòn vètebral menn. M di w sa deja ou san kolòn vètebral. Ou son ti kokorat ou son ti visye. Ou pa gen pèsonalite. Ou san pwotokòl, ou tou ou santi fò. W ap vin Dèlma 6 tou santi fò. Ou vin nan vye CRV nwa w lan. Ou konprann? Pa lè m di w m p ap janm respekte w. M ta p ap pran pòs jounalis ou. W ap vin mache tou santi fò sou moun. Ou konprann? Ou tou santi fò. Epi w visye m rayi w wi. Pou grangou. Bon gade w al mande Boulòs dimil dola mwen menm Boulòs se flate l konn ap flate m pou l ban m kòb. Ti visye. Ou konprann? Ou san karaktè. Lè w gen karaktè moun ma respekte w. Ou te dil ou gen pwoblèm machin, aprè wal di Boulos ou pa gen pwoblèm, ou pa gen pwoblèm pou ranje machin e pwoblèm 10000 dola ameriken ou genyen. Si w pat yon visye ou pat yon grangou, kòmsi m pa tap janm gen pwoblèm avè w e sak kraze amitye nou, visye. Ou te konn pran yon gwo vye fanm vin avèl Delma 6 vin manje, vin vale, m pat janm pran sa yo pou anyen, ti grangou. E pou visye m vin rayi w. Kòmsi menm si w nan politik, nèg yo ba w degouden, ou pa t sipoze janm pale kaka sou mwen. Kokorat. Sa w ap fè? Sa w ap fè pou w gen yon Nissan 2020? Kote w ap travay pou w gen otèl? Nan près la ki gen kòb sa a? Nan près la? Jovani Michèl an 2018 k ap mande mil goud pou l met gaz la, ki gentan gen otèl, hein? Jovani Michel ki konn ap mande mil goud poul make gaz la wi ki gentan gen hotel gentan gen Nissan ee 2020 kote w jwenn kob sa yo volè boulos ba ou yo boulos ba w Nissan nan poul ka fèmen djòl ou epi pe bèk ou ti kaka pa ranm ransè a moun ti visye Paske ou manje lajan kidnaping. Si nèg jenèf e vòlè ou manje lajan vòlè. Si nèg jenèf e kidnapè ou manje lajan kidnaping. Kokorat. Ti grangou, ti visye. Ou konprann? M pap janm respekte w non. M ap fèk kare m anko dega wi. On kokorat ou ye monchè. W ap vin Delmasis tou santi fon on gwo vye fanm vin vale man grenn diri m epi w ap vin ranse avè m anko. Ou wè si m t ap trayi nèg pou lajan, gon pakèt nèg an Ayiti m t ap trayi. Ou menm ou pa ka visye konsa. Menm si yo te bonw lajan pou pale m mal epi ou te reflechi di gèt mesye m konn vin delmasis kot misye m konn vin manje ou konprann kot kot gwo vye fanm ou te gen an gwo vye fanm nan men gwosè zago w ou visye ou santi fò menm jan a fanm nan epi mèye pran moun kap met rad sou yo tande ou pran w vye fanm tou sal tou santi fò wap plede vini visye map achte grenn grenn diri baw vale wè si m konnen m krache nan manje a. Bay timoun m te dwe fè e. M te dwe krache nan manje a ba ou wi ti visye ti jounalis kaka. Ala koze papa nan ti peyi sa tèt chaje wi bon antouka se te yon plezi pou n te avèk ou sou chanèl la pou nou kapab eklèsi sèten dosye epi tou pote yon maksimòm de fòmasyon mèsi la famiy kòm toujou un maksimòm de kòmantè un maksimòm de pataj Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail, pi aprè qu'est-ce qu'on dit? A la prochèn!